nan antre nèg yo kay jovenel a minwi 29 nèg yo antre se 2 nèg ki antre kay jovenel jovenel rale telefòn ni yo entèsepte jovenel di wi kite nèg yo antre ok brother. Wè nèg yo chen yo tounen. Sa e mèt kay ki nan kay. Ok zanmim. Nèg yo rive nèg yo chita a Jovenel. E m di sa, map di sa klè la, pa vre? Apre 7 è di swa demen si Dye ve, si Kolonbyen yo kite peyi a mwen map poste tout video. Ok. Map poste video kote Jovenel, dlo ap sot nan jem, map poste video kote Jovenel ap site non nèg ki nan telefòn nan avèl la. Jovenel nan telefòn misye ap bay Jovenel kou nan kamera. Mwen ap pale avèk tout demen si yo. Anvan prezidan mouri, tòtire, tòtire. Yo ba l yon kout manchèt nan pye, pye goch li. Ok. Anvan Jovenel mouri, misye bat Jovenel pandan Jovenel nan telefòn a bòs k ap fòse Jovenel pale. Ok brother m. Donk, men sa Ayisyen bliye, pa vre? Nou, nou entelijan ke sa moun di nou ye. Pa gen moun k ap leve al tiye yon prezidan lakay li san ke pa gon sekirite k pran kou sekirite yo k pa pran kou a nèg yo nèg yo pa antò ok misye vini jovenel otorize pou nèg yo leve ti gate la bay misye pase jovenel pa konnen misye ap vin tirel misye pa vini poul vin tiye jovenel misye vin vini poul bay jovenel presyon ok e sak ap tande yo la pa vre lè misye antre anndan misye chita prezidan tout bagay nèg yo rive kay Jovenel minwi 29 etazini genyenl a minwi 29 egzakteman li distribye ke moun antre kay Jovenel vin nan yon konvèsasyon etazini pwal rele usgpn ok a minwi 42 se lè sa misye fout jovenel premye kout pran nan figi jovenel tonbe nan chèz la jovenel te chita misye fout jovenel yon kout pran a tout telefòn nan baw ok kouzen tout sou tout sou video map lage yo demen si Dieu veut apre 7 è di swa ok moun gen grenn nan moudam nan map viv nan 27 kay vin chachem ok brother. Donk li lè li tan menn pou nou chache kanpe pou nou goumen pou peyi nou menn paske sa kap fèt la se pa li nou pat vote pou li se pat sa nou te vle misye nan yon pakou la li pou kont li ok nou pap chache Jovenel ankò nou gentan pèdi Jovenel ann al dèyè jwenn peyi nou bat ann al wè kisa yo pral di nou lè nèg yo fin ale apre sete di swa demen ok yo poko vle kitel sikile ou nan zorey ayisyen ayiti. M pa konnen eske sa ap deranje ko ou off comment yo, off comment yo pou ki paske comment yo vin fè moun focus sou sa kap di an ke yo sa kap ekri anba ke tande pito. Ayisyen gen yon ti pwoblèm tande. Bon Ok. m pa kwè m gen tan. Pandan lap pale a off comment yo. How can I do that? Please. M pa tout fò sa. Wap just klike kote ou wè ke ou ka ekri an epi lap ba w 3 ti pwen Epi wap wè ke ou ka off comment la. Alright, ok, done. Kevin, se frè mwen e pitit gason mwen epa vre? Nan konbyen tan anvan yon aksyon fèt nan anvan w vin konnen l ke m gentan di w li? 3 jou avan. Depi 3 jou avan m toujou di w men sa k pral rive. Prepare w Si w ka dokimante l, dokimante l, pa antre ladan l twò fon. Pa vre? Paske m chwazi fè l kòm Ayisyen. Ok brother m. E Ayisyen, men sa pou nou goumen ankò mesye. Lè Ayiti pral jwenn libète l, li lè pou nou fè Ayiti konnen ke dyaspora a enpòtan Ayiti. Gon pasaj maksimòm nou bezwen pou nou fè tande nou, fòk nou genyen l. Ok brother m. Brother, m al nan yon kongregasyon, Frèm esizem wi ou fèm frèt la. Ann ale. Frèm esizem ou fèm frèt. E pa fòt mwen cheri. Non m frèt wi m pa m pa bon any Non se pa fòt mwen. E menm gon dènye enfòmasyon pou m di nou tou. Yes. Doktè Emmanuel Emmanuel Sanon sa. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Misye rankontre avèk Jovenel an me 2019 ou 2020. Nan reyinyon sa te gen 3 moun nan reyinyon sa. Misye, Prezidan Jovenel avèk yon twazyèm moun. Martine Moïse te la, twazyèm moun nan fè Martine soti nan reyinyon an. Fè Martine deplase. Men kesyon ki pi senp la pa vre? Misye se yon doktè se vre. Nèg yo gen 15 milyon dola nan men yo, 600 mil dola pou chak sòlda. eske w panse doktè sa gen 15 milyon dola pou l peye nèg al fè aksyon? Ou pa konnen? Hein? Ou pa konnen? Pa fè sa chè. Pa fè sa. Ok. Tout sa, tout sa k done, ou mèt kwè m m ap k di menm. M ka di w ki dènye frote kaka lakay ou a. MK Dodo, ki dènye phone call ou te fè tout fwa ke w vin on high alert? You have to be on alert. Si w pa on alert, ou pa enpòtan. Ok. Menm jan m rale Kevin sou kote, m di Kevin, m on lis m gen pou ou, men sa k vin devan m, ke yo, m di Kevin, men on lis m gen devan m, men sa m gen pou ou, ke ou sou supervision. M bare l ou m di w sa Kevin? Alèz, Mwen m pa pale Mwen sa sou live paske m pa di moun yo sa m pa pè mwen menm. M pa gen Non, dosye m non, ta non. Ta- Tande, nou ka, nou ka pale de tou la, pa gen moun konn ka yo. Menm tou, men kit kay, men kit kay nèg yo gen kontwòl, yap veye ou plis ladann, men sa pou fè. Nou pale, Exactement. nou ka pale la. Brother, se dwa m kòm Ayisyen, m ka fè sa map fè, pa vre? Mal non, mal non, jan nap di yo la, mal non kongregasyon, yo envite 3000 moun, ke m se te, m te yonn ladan yo. Nan 3000 moun nan, nou gen 1300 Ayisyen Gwo chèf. Gwo vye chèf. M ap pale w moun ki responsab peyi a. M ap pale w moun ki responsab sekirite rapwoche Biden. M ap pale w yon seri gwo chèf. Lè m pale a moun, ou konn sa nèg yo reponn? Nèg yo di m ki enterè yo, yo pral vèse enèji ak pòch yo nan yon peyi pandansetan ke yo limite si yo ta di wi yo vle ranfòse fòs lapolis Ayiti epi tout moun ap di yo non, kote Ameriken w p ap ka fè l. Poukisa poukisa chan poukisa sa nou pa konti nou pa gentan wèl kòm yon chanjman evite menn evite e I mean eseye elimine sa nou te jije e sa nou te chwazi yo an nou rekòmanse yon lòt konstitisyon konprann pa mete va pa mete dyaspora sèlman a letaj ke se nou bezwen sèlman nan men yo kite va kite dyaspora antre nan peyi a tou Brother, ou konn sa m vin, ou konn sa m vin remake man? M pap fè non non ke m te pale a plizyè Bay video sa a,